Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou pase anviwon. 6 ou 7 è, avèk telefòn nou nan men nou, jounen lendi 4 oktòb 2021 an, kote ke nou pa gen aksè a WhatsApp, Facebook e Instagram. Nou konnen, jeyan tèk sila, ebyen, te gen yon gwo pàn ki afekte Facebook. E nou konnen depi n di Facebook, nou di WhatsApp e Instagram. Men, Erezman a partir de 6 heures et demie dans la soirée donk pann sa retabli donk li te vrèman enposib pou te kapab antre an kontak avèk mwen yon moun sou WhatsApp, Facebook e Instagram e fòn di lè yon pann konsa rive se plizyè milyon moun ki yo menm prive de tout aplikasyon sila yo se te anpil tèt chaje moun ki gen telefòn Digicel nan men yo Ap di tèt yo, waw sa kap pase konsa la nan Digicel, moun ki gen Natcom se menm bagay la. E poutan pwoblèm nan se pat Digicel avèk Natcom, se te Facebook ki tap bay pwoblèm e nou konnen Facebook achte Whatsapp e Instagram tou, depi nan motè rechèch la genyen pwoblèm ebyen se tout aplikasyon sa yo menm ki genyen pwoblèm. Donk vit retabli. E nou gen chans pou nou kapab repran kontak avèk tout moun ki sou WhatsApp, Facebook e Instagram. Sa pas. N ap toujou rete nan peyi Etazini. Jodi a la nou envèse tandans lan paske dabitid nou konn bay nouvèl nasyonal epi aprè n al nan entènasyonal. Ebyen, ojodwi sa kòmanse dabò par lentènasyonal. Gen yon gwo pwoblèm la ki menase Lèzetazini. Sa a nou ta kapab di se yon nouvèl epe de Damoklès ki sou tèt ekonomi amerikèn nan. Nan 2 semèn, alò m pa konnen si gen moun k ap konprann tèm nan, men anpil moun konnen tèm sa a, plafon dèt ameriken an, ebyen l ap rive nan bout li. Sa vle di, peyi a tou p ap kapab prete oubyen peye facture A mwen ke Kongrè ameriken an li vote, tande byen, relèvman plafon dèt sila a. Abityèlman, lè pou fè yon bagay konsa, sa konn fèt de manyè bipartizàn. Sa vle di, 2 gwoup yo ki nan palman an mete ansanm yo vote plafon dèt la. Men, repibliken yo eksplike yo pap vote li, yo pap vote anfavè relèvman sila a. Sa ki oblije Demokrat yo pase pa yon lòt pwosedi ki pi long e ki pi azardez. Risk yon defo pèman peyi Etazini vin chak jou pi enpòtan. E jounen lendi an, bagay la tèlman konplike, Prezidan ameriken an, Joe Biden, li adrese li dirèkteman ak Repibliken yo ki Sénat. Les républicains disent qu'ils n'aideront pas à éviter cette catastrophe inutile. Qu'il en soit ainsi. Mais ils doivent arrêter de jouer à la roulette russe avec l'économie américaine. C'est une chose de payer les dettes déjà contractées, c'en est une autre de devoir trouver une majorité qualifiée pour payer ces dettes. Ce n'est pas bien. Laissez les démocrates voter pour relever le plafond de la dette cette semaine, sans obstruction ou délai supplémentaire. Il y a déjà un texte des démocrates à la Chambre des représentants pour ça. Il n'y a plus qu'à le faire passer au Sénat où les démocrates sont prêts à le voter. C'est la seule façon d'éliminer l'incertitude et le risque qui toucherait les familles et l'économie américaine. Votons et finissons-en avec ça. Nous devons le faire. Comme je l'ai dit, c'est jouer à la roulette russe. Nous pouvons le faire cette semaine, laissez-nous le faire. N ap fè yon ti chavire nan zòn Afrik la kote genyen omwen 12 sòlda ki mouri nan yon atak jounen lendi an nan peyi Burkina Faso daprè sous sekiritè. Se detachman militè Yergou ki li menm nan komin Barçalogo ki nan rejyon sant nò peyi an ki te vize par dè zòm zame. Jan ou wè nèg yo ap fè nan peyi Dayiti a, nan zòn Afrik lan bagay la pi mal toujou wi. Sa vle di chak tan toujou gen yon atak e atak sa fèt byen bonè lendi an a 5 è daprè sous nou kapab fè konfyans, nèg ame yo pote boure yo lanse yon aso kont yon detachman militè nan zòn Yergou epi asayan yo te vini a moto, pikòp, suit ak echanj de tir omwen 12 militè tonbe. e 5 blese anrejistre. Brèf, bon, ann tounen nan peyi Dayiti. Kesyon bandi nan peyi Dayiti se pa yon bagay ki kapab rezoud di jou o landmen. Maten an, mwen te gen chans tande yon ti kal nan entèvansyon ansyen direktè jeneral lapolis la, Mario Andresol, sou antèn Karayib kote kesyon pou ta kapab gen yon fòs entènasyonal de soutyen, ebyen li swetab pou Mario Andresol. Paske, pwoblèm ki genyen la a, lapolis la sanse li menm sèlman pa kapab rive rezoud li. Paske bandi yo vin konnen lapolis, bandi yo mezire yo a chak enstan a lapolis, ebyen bandi yo pa pè lapolis e yo prè pou batay jiskobou avèk lapolis. Si n pran egzanp yon nèg tankou Barbecue, nou wè sèlman kote bandi Barbecue a wi. Babekyou son bandi, son kriminèl, son asasen. Se vre men Babekyou se te yon ansyen polisye. Wi. Menm lè anpil moun di depi lè Babekyou te nan lapolis, li te yon move je. Men, se te yon polisye ki t ap batay kont bandi. Jounen jodi a la a, fenomèn Babekyou a, se ki sa l ye? Yon polisye ki t ap batay kont bandi e ki transfòme tèt li an bandi. Ebyen paske Babekyou al nan operasyon, bavure policière fèt, yap chache Barbecue pou arete Barbecue. Donk, Barbecue vin yon bandi. Pandan Barbecue vin bandi a, Barbecue anlize l nan yon lojik paske l konnen ke lajistis peyi l bezwen l pou mete l nan prizon. Lapolis ap arete l. Barbecue a fè yon chwa. Le chwa ki l a fè, ebyen, se yon chwa pou kapab kanpe goumen. Eske se le bon chwa? Nan kad batay sila a nan kanpe goumen, il a commis beaucoup de crimes, il a exécuté des gens, men jounen jodi a la a, Barbecue antre nan yon lojik pou di l ap fè revolisyon. Men, anpil moun di ke sa Barbecue ap fè a, li kapab gen re a ladan l, men nou pa bezwen mete volisyon an, paske tout sa k ap fèt se zafè lajan nèg ap fè, nèg ap regle afè kòb yo. Pa egzanp, tankou lè l al nan Site Solèy, l ap moutre timoun yo zòn ki toutouni. Bon brèf, lafot a Leta vrèman. Men, Babekyou fè ti bagay, li te ka bay moun yo èd tou. Se sa yo di. Men, nou menm nou pap rete la. Gen yon bagay ki enterese n jodi a nan yon emisyon ki pase chak dezè pou rive katrè. Ayiti-Deba, Garry Pierre Paul Charles Li pran anpil tan avan l pale sou dosye bandi. Men jounen jodi a la a, m te kontan tande l paske li analize kesyon Babekyou a. Garry Pierre Paul Charles di, pa evidan pou ke Babekyou mouri. Paske, si Babekyou mouri jodi, demen ap gen yon lòt Babekyou. E li swete ke Pou genyen sa n ta kapab rele yon pozisyon komin, yon tèt ansanm, degaje yon altènativ pou peyi sa kapab vanse paske jan bagay la ye la a se sèl yon tèt ansanm ki kapab sove peyi a. E tèt ansanm, bandi enkli. Negosye avèk bandi, retire zam nan men bandi e ke tout bagay kapab reprann nan peyi sa. Tan ke nou pa antre nan lojik sa a, pap janm kab genyen eleksyon nan peyi Dayiti. La a mwen m dakò paske nou tande lanmò san jou t ap bat lestomak li maten an pou l di li ta renmen wè nèg k ap vin fè kanpay nan kwadèboukè. Kiyès k ap vin fè kanpay? Li di sa a p ap gen eleksyon li menm nan plenn nan. Sa vle di fòk nou jwenn yon antant avèk bandi yo, pa sèlman yon antant pou eleksyon fèt men yon antant pou kapab retire zam nan men bandi yo tou. Paske jan bagay la ye la mezanmi se tout kote k pral gen bandi ou konprann. Donk, nou pral jwenn bandi se prèske nan chak ri, nan Pòtoprens, nan tout peyi a. Ebyen, pou evite sa, Garry Pierre Paul Charles a fe dè sijesyon. A fe dè sitjesyon. An n tande analiz li a nan kad emisyon Haïti Débat. Epi jodi a se li menm ki pran lèzam kontr sa k pase la. Sa k pase la. Epi tontontontontontontonton. Entretenu avan, ce qu'il avait dénoncé d'ailleurs, par les membres du secteur privé et des sénateurs de la République. Et yo ki te konn bal lajan, yo konn bal tout pwa yo. Et li te di sa. Kounye a bandi, kounye a secteur privé ta byen renmen yo tiye Barbecue, nèg poli, nèg politik ki konn bal, député, sénateur ki konn bal kòb yo, yo ta byen kontan yo tiye. Mwen menm mwen pa vle yo tiye Barbecue. Mwen vle pou tiye Barbecue a. Kouman pou tiye Barbecue a? Alò lè w tiye Barbecue a, pa gen yon lòt nèg ki pa remplase l? Moun ap mande Babekyou tou ah pou la premyè fwa bon bala bon mande Babekyou yon bagay tande frèm depi ou pa atake ou pa atake pèsòn m ta renmen ou sispann di magazen entèl magazen entèl se pa ou ki la sispann. Bon pou premye fwa map pale avèw frèm ou mèt ou mèt banm repons wi ou mèt banm repons se bagay ou konprann pase mwen pa janm wi mwen pa janm pale avèw mwen se premyè fwa m pale avèw m konn ki mizè ou pase e lèm te desann anba a nan enspeksyon jeneral la m konnen si se pat mwen m konnen sak tap rive ou ou te ka nan penitansye. lè w vin wè m nan Dèlma 24, paske se la zanmi m nan rete, m te pase wè l epi yo di w mwen la m vini, sa vle di sa gen m pa konn si sa gen senkan oubyen sizan, setan deja ou te polisye, lè sa a ou te pale avè m, mwen te yon nèg ki te kapab ede peyi a batay kont gang. Men jodi a, m ap mande w pèsonèlman, e, tu n'as pas besoin de menacer les gens, des gens qui ont travaillé peut-être. E pa tout ki vòlè, e pa tout ki ki pa travay pou biznis yo. Gen nèg ki leve menm jan avè w ni avè m depi katè di maten pou yo al travay pou yo kapab gen ti bagay yo. E je demande une considération spéciale pour ces gens. E se pa tout nèg ki gen biznis pou al kraze, pou al brize paske si w kraze tout, pap egziste ankò. Si w kraze tout, Nou menm nou pap ka egziste e ou pap jwenn mwen tou pou m pale avè w. E si te sa te konn fèt anvan, ou pa t ap jwenn mwen petèt m entèveni, m ka make yon sètèn diferans, men je te demande alors d'avoir une autre stratégie. E men mentnan fò m lanse yon apèl tou bay e sèten manm du secteur privé des affaires ki kontinye a inyore moun ki pi pòv nan peyi a. Nèg ki gen kòb yo fò gen de pwojè sosyo pou ede moun yo. Nan tout peyi sou latè, nèg ki gen kòb ede peyi e ede moun ki pòv. Konstwi avè yo. Konstwi avè yo. Paske yo pa bandi apresa kòmsi, banm di nou yon bagay, kòmsi pa gen okenn bon inivèsite isit ke okenn nèg fè. Pa gen okenn, bon mwen wè Gary Bodeau fè yon teren foutbòl, e baskèt, men kòmsi pa gen okenn teren ki nan ni Village de Dieu, ni Cité Soleil pou nèg te ka al jwe bon foutbòl anyen ditou. Pa gen yon lekòl kote pou nèg yo aprann okenn metye, epi vou vou dit rich, ou pa janm fè anyen pou sa. Bon bon nèg bal chike nou bay. Pa gen okenn sant de sante nan okenn katye pòv. Kòmsi okenn medsen kòmsi lè frè Bita sèlman ki egziste pou ba yo. Pa gen okenn nèg ki medsen ki ka antre si yon nèg blese pou yo fè anyen. Pa gen okenn lopital anndan peyi a menm mesye lopital jeneral kòmsi nou pa fè yon koukouwouj pou n bare anba nèt Komsi pou si moun gon bagay poun gen adezif medikaman anyen nou pa vann anyen mesye nou pa vann anyen nou pa fè anyen e se nou tout ki pa fè lè yon nèg resi fon ti bagay nan site solèy li prann epi sa bal dwa poul kandida ee pandan 30 an epi se ee sa bal dwa poul kandida epi nèg pa fè anyen nan peyi sa mesye nou pa fè anyen. Kòm si mwen m pa ta ka pale a Tilapli, m pa ka pale a Izo, menm si m pa ka pale a Babekyou, m ka pale avè yo, e menm nou sanble avè yo. Men nou kite moun yo pòv wi mesye, nou kite moun yo san anyen wi. Nou gen kòb nou kite yo san anyen. Sa nou fè a leta, nou finanse yon nèg pou kandida. Kounya tan pou nèg la travay. pou l gen kòb nan men l pou l fè aktivite sosyal, sa nou fè nou menm nou pran kontra nan men nèg la, n ap bay machin, n ap bay lòt bagay, n ap achte fèk bagay pou n voye ann Ayiti, nou pa janm kite nèg la gen yon mwayen nan men l pou l fè aktivite sosyal e lè l atake nou, nou met ansanm nou peye fizye l. Sa nou wete kòm solisyon jodi a? Tèt ansanm. Si se pa sa Marco, Kanpan, Val, nou foutu. pap ka gen eleksyon pap ka gen eleksyon e je sui pou je sui oblije de le dire lèm gad youri m pa wè youri gen kapasite poul rezoud pwoblèm gang nan menm si misye gen lide e lèm gad andre michel m wèl pa gen lèm gad liberis m di kèt. Misye pa o pouvwa ankò, li pa gen yen ditou. Lè m gad Christine, Christine fèmen bouch li. Lè m gad Martelly, m di Martelly se eleksyon l ap tann pou l vin kandida. Afè de rezoud pwoblèm, pa gen sa. Lè m gad kandida moun ki la yo, depite ak senatè yo, ni Jovenel te konn ede, sa sèlman yo te konn fè, siyen kontra. Fè kòb. M di kèt nou foutu paske pa gen moun k ap panse pou rezoud pwoblèm peyi a. Paske tout moun vle rezoud pwoblèm peyi a, men lè yo o pouvwa. Se pa pandan yon sitiyasyon sa. M di Marco, m di nou bay yon chans. Bon, fò n ta transande. Fò n transande. Men sa k rive se ke m pa wè ki lè n ap jwenn deklik la. M sonje n te fè yon deba sou deklik la deja wi. M poko wè ki lè deklik la ap fèt. Piske ou wè gaz la, ou sot di sa talè. Kòm pwodui estratejik. Yo gen vyann. Yo gen kouran. Yo gen kouran lakay yo. Biznis yo ap mache paske yo gen enèji. Yo gen tout sa yo. Donk non sèlman yo pran kòb, yo bloke l. Yo bloke l tou wi. Yo bloke l. E m te tande youn ladan yo ki t ap di sa, li di tèminal yo e la yo ye. Wi, nou pral ladan yo. E misye al moutre tèminal yo. Misye di men kote tèminal yo ye, men kote moun yo ye la a. Moun yo pa ka manje. Tann mwen, Marco, tann mwen yon ti bagay. E lè radyo a Fèmen. Ou wè premye fwa m pale de babekyou a? Bon ok. Lè radyo a fèmen, radyo sa fèmen, radyo karayib fèmen, metwopòl, kiskeya, vizyon fèmen, 52 anplwaye yo sa yo pral fè? Non, m bezwen nou reflechi. 52 anplwaye Scoop yo, sa yo pral fè? Sa k ka pati ap pati. Sak paka pati yap ret la. Men lè yo ret la pou yo fè kisa? M poze nou kesyon. Lè yo rete la pou yo fè kisa? E nan katye popilè yo rete tou wi. Wi nan katye yo rete. Epi sa sak pa rive nou? Reflechi yon ti moman pou nou wè. Si gen 10 bandi jodi a oubyen 20 bandi Chak jou k ap pase, kantite bandi ap ogmante paske kantite pòv yo ap ogmante. Gen yon lè k ap rive, peyi a se sa sèlman li pral pwodui, nan chak zòn, nèg ame, nèg ak zam, tout kote k gen yon ti lavi e la yo pral chache. Si w vle viv nan peyi a, bon dayè ban m di yon bagay, nou pa vle pale de depite, senatè, prezidan, m pa nan afè eleksyon non la. Si pa gen solisyon, pa gen solisyon a peyi a, Ou gen dwa gen eleksyon pa menm non nou pap bay nèg vin chita la pou vin dim an ale eleksyon epi nou ta rezoud pwoblèm nan non e pou eta pou nan mizè e nan mizè pou yo pap vin touche kòb leta e nan mizè pou yo menm solisyon pou ki genyen nan peyi a avan epi aprè on pale de eleksyon epa nèg vin pran pouvwa a non triumvira triumvira ap rezoud pwoblèm moun vila jeje yo triumvira ap rezoud pwoblèm site solèy triumvira ap fè nou sispann transfòme polisye yo an bandi nap fè yon enjistis gon bann polisye ke nap fè enjistis Nap metew nan prizon pou granmesi. Ou menm wap transfòme tèt ou an bandi, ou pa twò ala zam, pa gen anpil dezèsyon, pa gen anpil polisye kap kouri. Nou tande non. Kilè nap chita poun di set ase, pou Lambert sispann panse ke se li ki dwe prezidan, pou sekretè jeneral palè a sispann konnen fò se li pou yo mete kòm prezidan pou Ariel konnen li k premye minis tou pwisan, pou André Michel sispann konnen kòm li siyen akò a fò akò a vanse ak CEP etc pou Magalie konnen ke l pa e andwa avèk avèk Ti Lion ke yo pa e andwa fòk se peyi a yo sove anvan! Kilè nap konn sa pou Thierry Tardieu sispann fè diskou annavan annavan annavan paske peyi a rete sou plas? paske yo pap mennen okenn kote nan nenpòt ki peyi ou ale wap senatè nan nenpòt ki moman genyen nan peyi sa nan yo deranjew wap senatè men gen de moun ki pap janm ka senatè ankò PP m te wè bèl kanaval Magalie òganize sou legal hein sou ki an sou tranzisyon an bèl kanaval Magalie lè sa m te wèl ap danse m te desann atè m te fè entèvyou avèl Magalie. Ou pap janm nan fè sa ankò non Arali ak komisyon an ou pap janm nan fè sa ankò menm si ou met prezidan ou mete premye minis ou pap kapab fè bandi yo ap manje w wi se sa pou konprann nan wi sa vle di fò w chache yon jan pou w antann ou avèk Ariel antann ou avèk Andre Michel antann ou avèk Youri antann ou avèk ou oblije antann avèk yo menm si pi devan eleksyon pral fèt li bon ou va fè dekantasyon pou le moman il faut dormir malgre. Sa w vle avèk le diable ou ka manje avèk le diable se vrè yo son movè m konnen yo movè men Magalie ekout Maggi fò fon efò fò nou tann nou Gedeon fò degaje w fò degaje w kote n pral la bandi yo mèt vil la yo mèt peyi a yo antre nan legliz ou konn pou sa yo antre nan legliz la e dèyè kòb y ale wi. Fò n fò efò pou n pa rive nan sa. Apre sa, ki sa k pral pase? Pandan n ap fè emisyon, ap vin pran n. Men mesye si n bezwen, e gen de nèg w ap vin benyen rad w ap jwenn. Rad, bèl rad ou. Mesye nou pa bezwen vin pran n. Nou pa bezwen vin pran n. Ou konn sa m fè di w. Paske, paske si nan dirèk nou vin pran n, nou vin sa bèl rad, bèl bagay sa yo, ou konprann, w ap ba nou kèk souflèt la, bagay sa yo. Ou konprann sa m vle di w? Men, epi men Meksiken yo. Li posib. Fò Bob save. Ah wi fò tout moun Bob se louko dezi fòn veye siye tout moun wi mwen fò tout moun esak pwoblèm nan gari seke chak moun yo pran olye lòt moun yo reyaji yap tann tou pa yo yap tann tou pa yo konprann donk nou poko pa reste pasif mwa vyolansan une fwa de plus un appel n'est-ce pas et pour mise en commun de toutes les forces vives de la nation. Je demande à Evans Paul de continuer à faire le travail de rapprochement entre tous les secteurs et pour dire, et je... Bon, écoutez, bon, m'a connu S'il fò dèmande publikman, direktman ou blan, un koutmen, un bakop, il fò lè fèr. E puis, maman dè pou al tue moun nan kati pou vile, nan M pa mande sa. Je demande à ce que les bandits deposent les armes pou qu'en fait nou kapab konstitye peyi sa pou nou sin ka avanse dlavan. M pa mande a al tiye pèsòn. E si blan yo vini tou, daprè jan bandi yo pale yo pap mouri? Non, yo pap mouri. Paske yo di depi blan yo vini y ap depoze. Y ap depoze les armes. Donk lè sa a, n ap fon jan. S'il faut une diversion internationale, d'une force internationale, je demande à cette force de venir pour faire la diversion, mais je ne demande pas. m ta vle di yon entèvansyon militè kòmsi pou vini epi tout bagay yo men lokipasyon se te sa k te gen yo te met administrasyon piblik la sou pye m pa konnen si yo te la si yo t ap vòlè kòb CIRH la m pa konn si yo te la yo t ap vòlè kòb petro karibe a men antretan se son lè zayisyen melanje avèk sèten etranje CIRH la ki te vòlè l men kòb petro karibe a se ayisyen Ki volel ki detounenl ki fèw pa fè anyen pou nou ki fè gen anpil bandi konsa. Menm kafou fèy difisilman pou nèg al kafou fèy ou konprann antouka je ne voudrais pas qu'il y ait un autre Barbecue qui ait d'autres victimes au niveau de la police nationale. M gon dosye la kap bouyi nan entènasyonal la, demen si Dye ve map vini avèk dosye sa pou nou paske m gen anpil non humm anpil non ki nan zafè Pandora Papers, m gade m wè si m byen di non an paske m pa vle ba nou manti. M gade m wè nan paj entènasyonal la, laisse-moi regarder, ouais, ça s'appelle Pandora Papers. Donk, sa vle di anpil nèg ki nan gwo peyi de prezidan, de artist, de biznesman, ebyen yo menm ka al antre nan sosyete offshore yon mannyè pou kapab disimule l'ajan yo genyen, pour capable d'éviter taxes.